Leta dwe mete kad lejislatif ak enstitisyonèl ki fasilite transparans, favorize dwa chak sitwayen pou jwenn bon jan enfòmasyon sou sa gouvènman an ap fè, pwoteje moun ki ap denonse zak koripsyon epi prevwa yon aplikasyon sevè ak mezi pou pini moun ki lage kò yo nan koripsyon. An Ayiti, Anplis enstitisyon ki plase pou sa, nou gen yon seri lwa ki trete koze koripsyon nan peyi a tankou Lwa 12 mas 2014 sou prevansyon ak represyon koripsyon. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. Rive sou anba tab pran achte pou pataje eksperyans ou.